Medam, Mesye, avèk anpil atansyon, mwen envite nou pou n al tande deklarasyon Izo Vilaj de Dye fè a. Rete la nan emisyon an, anpil detay ap vini. Mezanmi, misye tranble peyi a. Finalman, gen gwo operasyon ki deja lanse an Ayiti, Se ke Jenèf li menm nenpòt kote li tande yon ti gang ap pran nesans, li kouri gade si l ka pran l. Ni tou, kote pa je pèp, nenpòt kote l tande yon ti gang pran nesans, li kouri gade tou si l ka pran l. Sa vle di gon gwo batay la pou rekipere, ebyen, gang an Ayiti. Lè Jenèf pa pran sa a, je pèp ap pran l. Paske nèg yo ap chèche plis alye lè y ap goumen pou yo gen plis moun ki gendwa pote men fòt pou yo. Medam mesye rete la nan emisyon an anpil detay ap vini nap di w bonjou si se nan maten bonswa si se nan aprè midi wap swive emisyon sila nou rele odit misyon nou se fòme w enfòme w epi divèti w mèsi avè w ki se fidèl telespektatè nou mèsi avè w ki abòne deja mèsi avè w ki potko abòne men ki pral abòne kounya Abòne, kòmante like, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad fè menm bagay avèw ki se abòne, kòmante like, pataje chak videyo nou pote yon mannyè pou plis moun kapab dekouvri medya a, yon mannyè pou nou kapab devlope kominote nou an. Nou gon slogan ki klè, jwè nèf, pwojè nèf. Ebyen fòm di nou, boure ki chaje tankou Legba, pa gen tan poul kanpe nan wout poul bay blag sinon dol ap foule djakout nou plen chaje tankou la pologne rapid nou vin vide djakout nou atè poun vire do nou nal fè wout nou jist avan nou vini avèk tout detay pou ou medam mesye nou toujou tire yon ti kont yon devinèt oubyen poze yon kesyon ki gen enterè jeneral medam mesye ebyen kont nou pou jounen jodia lèm di krik nap di krak krik. Krik! Pitim pitim plen kay. Krik! Krik! Pitim piti, m plen kay. Desann nan espas kòmantè a, reponn kesyon an kisa l ye, epi pataje videyo sa sou plizyè gwoup sou Facebook yon mannyè pou kapab ogmante chans ou pou genyen nan bèl sipriz nou fè nan chak emisyon. Yo rele nou Odit, misyon nou se fòme w, enfòme w, epi divèti w. Nou pati pou yon bèl emisyon. Izo vilaj de Dye lage yon voice la a se yon voice tèt chaje depi m di w tèt chaje se tèt chaje paske nou konnen mwen pa moun k ap chèche scoop mwen pa moun k ap chèche frem mwen pa moun tou ki bezwen fè buzz paske media sa a pa grandi nan buzz e nou p ap Antre nan liy buzz la, paske objektif lan se fòme w, enfòme w, divèti w. Byen ke dèfwa nou plis fòme w ak enfòme w ke divèti w, men dèfwa nou fè, nou pote divètisman lakay ou. Konsanan The Voice Izo lage a, men kòm ou konnen medya sa nou pa pase ni videyo ni odyo bandi, sou li. Se sa k fè n ap pran san nou, n ap pran tan nou pou nou releye sa l di a avèk pwòp vokal nou pou ou. Men ki sa Izo Vilaj de Dye di. Li di, Bon, sa k fè nèg yo ap bat kò yo konsa? Sa e Izo wi k ap pale. Bon, nèg yo konnen se lapè k pi enpòtan. Lè lapè a, tout nèg ap fonksyone nòmal. Pa gen nèg k ap mouri. Ba w yon ti bakòp? Di m non, Dèdè. Se pou m ba w yon ti bakòp, di m non. Ki nèg k ap bat kò l konsa? Ti mepri, ti sourit, nèg sa yo? Hein? Nèg sa yo k ap bat kò yo konsa? Gen lè fò m ta fè yon vire nan Latibonit lan wi. Fò m fè yon vire wi. M pral eseye M 60 yo lòtbò a. Nou pral eseye on DM 60 lòt bò a. Fò n gad kijan raje a ye wi. Ey Dèdè! Di m sa pou m fè. Di m sa pou m fè. Paske m santi pou jan nèg sa yo bat kò yo a, se mouri pou yo mouri. Depi nèg la pa vle lapè, se gè l vle, li sipoze mouri nan gè. Di m sa k genyen. Di m kisa pou m fè. Di m kisa pou m fè. M ap vin ba w ranfò, se pa nan zòn ou a non m ap ye. Ak moun w ap goumen an, se la pou kay mwen ye. Moun w ap goumen an, menm, se la pou kay mwen ye, se la pou m dòmi. Paske m pa gen dwa janm ap goumen ak yon nèg pou m pa sou sòl li. Si m pa dòmi sou sòl li, m p ap goumen vre. Sou sòl li pou m dòmi. Li menm, li sipoze ap dòmi nan raje Al nan raje, al bay koulèv pase sou ou, al bay zandolit pase sou ou. Sa a se voice Izo Vilaj de Dye kap dirije baz 5 segond lan voye bay Dèdè, yonn nan nèg kap dirije baz Savyann ou konnen ki tap dirije anba Odma E ki di odma di alye pòs piyewo di pòs piyewo nan machan desalin se di vilaj de dye alò ou wè tout enterè ou wè rezon ki koz izo bezwen al pote ranfò men kesyon anpil moun ap poze ki kote izo ap pase men nou genlè nou genlè sou paske Izo li menm, menm jan Anel te konn fè l, anpil moun panse Anel defwa l al pò li sote machan li al Pòtoprens, li sot Pòtoprens li al machan, anpil moun panse se nan machin, defwa e sou bato wi l ale. Defwa tou li pase, li brave danje l ale sou machin, lè sa tou, tout sòlda Anel li yo, nenpòt pipiret ki annik souke y ap fizye l, yo avèk tout san fwa yo sou yo lè w wè y ap soti Pòtoprens pou y al machan nan machin. Lè w wè tou, y ap soti nan machan pou y al Pòtoprens nan machin. Lè sa yo reziye yo, nenpòt pipirit ki annik souke, yo fizye l. Paske nèg sa yo trè pwisan. Men fò m di nou, nèg yo, se yon kesyon, ou wè kote Izo ye, ou tande ki kote l bezwen al goumen. Men, ou konnen Izo pa prale vre. Hein, sa nou konnen. L ap voye moun, li pa pral goumen lòt bò a. Antouka. Epi Izo konnen tou, lòt bò a, yo pa jwe ak moun. W ap pran kout zonbi, w ap pran kout poud, w ap pran tout. Ok. Pase Anel Joseph se yon nèg ki te mistik. E nèg yo wè se nan yon bal monte yo pran l. Sa vle di, mesye, pa gen nèg ki pa pensi vre. Ok. Jou pa w la poko rive, grenn bal pa w la poko wo kanon. Pa gen nèg ki pa pensi vre. Men fò m di nou goumen sa k gen la, ou wè je nèf avèk je pèp, se 2 pwazon pou peyi a. Nenpòt kote yo tande yon ti gang ap leve yo kouri finansye l. Se swa Jenèv kouri finanse l oubyen G-pep kouri finanse l paske yo bezwen alye. E ou wè depi jan l ye a depi ou gen alye yonn nan nèg Jenèf yo ou gen alye tout Jenèf, depi ou gen alye yonn nan nèg G-pep yo ou gen alye tout G-pep. Fò m di nou, ebyen lè w ap pran ti Gabriyèl, via relasyon l gen ak nèg Belè, li jwenn ni 400 Mawozo, li jwenn ni Vilaj de Dye, li jwenn ni. anlè a nan Gran Ravin. Byen ke pami tout alye sa yo, alye kanpe avè l k ap goumen depi lè konba a te kòmanse a l rele Izo. Men, se Izo k pi fasil pou jwenn li tou, paske gen kèk grenn sòlda 400 mawozo k al ede Ti Gabriyèl goumen, se pa anba yo pase pa vilaj, enhen, yo pase sou lame a avèk nèg vilaj yo, epi y al ede Ti Gabriyèl goumen. Yo pa ka pase e, e, e nan zòn Site Solèy yo, paske yo pa ka antre. Zòn nan li menm, li te antoure pa sòlda Jenèf an fanmi e alye manyen yonn manyen tout. Menm Belè ki se, bon, Belè, èske Belè pami tout gwo gang k ap bay pwoblèm nan moman an, se pa yo ki gen mwens gwo kontak yo? Pou Jepèt, yo gen gwo kontak men lè w ap pran kontak Jenèf genyen, ey, Belè pa genyen l, sinon Andre Michèl yo, enh, Andre Michèl, Nenel Cassy. Humm ebyen fòm di anpil alye ki pa met pye atè nan konba tou anpil di yo pa gen bòs yo ka ale yon nèg men yo pa gen bòs yo pa pral bay ti sòlda yo mouri paske yo menm se kèt yap fè se zak yap fè se entèlijans yo yo mete deyò pou yo viv ou tande pandan alye nèg la nan goumen li di lè lap goumen li pa konn jwenn ranfò anpil nan yo dil eh humm anpil nan yo dil sak fè w wè. E se Vilaj de Dye ki plis pote sekou bay mesye Ti Gabriyèl yo. E Ti Gabriyèl, sonje m di nou, wa gen djab pa w, ou ka gen djab tou, men w pa ka gen djab sou ou ke Ti Gabriyèl. Men sa pa anpeche Ti Gabriyèl mouri. Sa pa anpeche Ti Gabriyèl, Ti Ougan, gade kòman Ti Gabriyèl te manje Ti Ougan. Men fò w konnen tou Ti Gabriyèl se li ki te touye manman Iska, Iska nan Jenèf, Ti Gabriyèl nan Jepèp. Alò, ou wè rezon ki koze Jepèp, Jenèf pa p janm byen an. Nèg sa yo pap janm byen non. Lè yon nèg touye manman w se pa yon jwèt non. Hein! A chak fwa e Iska son nèg ki fòme. E pwofesè l te ye wi. Nan Pentòm. Epi misye mande Breton kòb pou al lopital ak manman l. Direktè lekòl la di pa genyen. Epi chèf gang nan zòn nan vin dè kòb. Yo lonje chèf gang lan. Ou kwè di mil dola konsa. Epi lè Iska soti, misye anjan ap kriye, epi chèf gang lan mande sa l genyen, li di, li mande prete kòb yo di pa gen, men li vin yo ba l dimil dola. Chèf gang lan bay Iska demil dola. Epi Iska gaye dans la nature. Humm. Ansèyeman pa gen kòb. Li bay vag. Epi, men Iska nou gen jodi a. Men ti Gabriel se nèg ki te fizye manman Iska. Antouka, ma, ma, ma deja fè yon emisyon sou sa. E, ou menm, Ki bezwen sipòte medya a desann pi ba video a pou yon kote ki make sponsorize klike sou li Ede nou oubyen desann pi ba bò kòmantè a wap wè senbòl yon etwal klike sou li voye etwal pou nou Nap kwaze yon lòt moman pou yon lòt emisyon Pi ou ye pi koupe Ole nou odit Misyon nou se fòmew enfòmew epi divètiw Hakuna Matata.